Avan nou pral pale avèk yon moun ki etidye an Risi, ki pran anpil inisyativ an Risi, ki prezan an Risi, Jeff. Jeff, bonjou, byenvini sou Scoop FM. Kòman nou ye? Bonjou, bonjou Scoop FM, bonjou lè zoditè oditris ki k'ap koute radyo a de prè ou de lwen e donk an Ayiti e sèk sa ki sont aletranje osi, donk nou salye tout moun donk pa bò kote nou nou trè byen. Bonjou. Bon ou di nou trè byen men gen anpil enkyetid pa bò isit an Ayiti akoz de sa k ap pase an Roussi. Donk ki jan nou menm nan kominote ayisyèn nan an Roussi nou ap òganize nou en? Donk nòmalman ke bò kote pa nou, nou vin jwenn de enfòmasyon k ap sikile an Ayiti. pandansetan ke nou menm ki nan peyi a nou pa viv yo ditou e nou pa wè yo, nou pa viv yo. Donk, an nou fè yon ti avanse. Donk, mwen t ap gade e mwen te wè ke yon minyati sur les réseaux sociaux, donk yon, yon, yo te mete, yo di ke kote ke etidyan ki an Russie yo, yo an danje, y ap pran lòt peyi pou yo, pou yo antre donk nan lòt peyi, Slovaquie, a la Pologne. Donk se pa vre ditou, ditou, ditou. Ann avanse. Pou nou menm, sitiyasyon an Risi, pa gen yon sitiyasyon k ap dewoule an Risi. Se sèlman etidyan nou kapab di ki ann Ikrèn ki kapab di ke yo menm yo ta ka santi yo, yo dan lanbara. Paske pou nou menm ki an Risi, nou gen yon vi nòmal kote ke tout bagay fonksyone, nou ale alafak, nou evakye dan dè. aktivite, bank travay fonksyone nòmalman, epi aryopò fonksyone, epi nen metwo, tout aktivite ou konprann ki ka pèmèt ke moun òganize bezwen yo, donk tout fonksyone nòmal. Donk mwen menm jodi a, mwen kapab di ke enfòmasyon k ap sikile ann Ayiti yo konsènan ke etidyan ayisyen ki an Risi yo an danje, donk nou alon nou pa gen yon soutyen, se pa vre. Paske lepoukwa? Pa gen yon sitiyasyon. Donk ki an Risi? An Ikrèn wi, men pou la Risi non. Paske sè skonn apèl. Yo di wi lè de peyi an gè, donk vwala, donk e. Men pa gen yon replik ki fè bò kote Ikrèn sou la Risi. Nou te kapab di si ta gen yon replik ki ta fèt, etidyan ki te ka on ti jan santi yo menase, yo ta vle menase, se son de etidyan ki nan e de vil, yon vil yo rele la vil de Koursk e yon lòt vil yo rele la vil Belgorod paske ki tou pre Ikrèn donk ou ka Koursk epi Inden si gen yon aterisaj avyon kap fèt ou kapab tande pandan se tan ke ou stil an Risi ok si genyen de faktori kap fabrike de pwodui bri yo pandan se tan ou nan vil Koursk ki an Risi ou ka tande yo. an Ukraine kote yap fabrike a donk se pa vre nou pa gen yon perez bò kote pa nou paran yo pa bezwen enkyete yo ki gen pitit an Russie sitiyasyon an bon mwen pa rele sa yon sitiyasyon donk nòmalman tout bagay ap dewoule nòmal paske inivèsite fonksyone paske isit bò kote pa nou donk si ke ta pral gen yon sitiyasyon kritik mwen kwè ke otorite rus la ta gendtan avèti nou sitou nou menm etidyan etranje ki trè privilejye pou yo menm ok yo ta gendtan konprann. Ok ok donk pa gen pwoblèm pou pou etidyan an Russie yo men eske an Ukraine gon fòt kominote ayisyèn laba? Bon nòmalman mwen pa ka di konbyen egzakteman nonb etidyan kap etidye an Ukraine les haïtiens donk byen su wi mwen genyen zanmi mwen ki an Ukraine kap etidye donk ke nòmalman donk li di nou ke nòmalman sitiyasyon pa osi e e e pa osi parèt yon ti jan favorab a li menm paske deja li se etranje, konprann gen de espas ke yo ta vle evakye pou yo ale, yo pa pèmèt yo, konprann yo pa pèmèt yo, donk se tout sa yo ki vin ba yo yo menm yon ti jan enkyè, yo enkyè, donk vwala ke yo se pou yo menm sitiyasyon an pi kritik, pi danjerez, donk pou nou menm, donk se tout va byen isi an Russie, vwala. Bon, Jeff, di nou non, E eske nou menm kote nou ye an Russie an nou deja an pou pale avek otorite Ayisyèn yo eske yo kontakte nou dirèkteman? Mwen pa konnen si ok vwala si ke yo te kontakte nou menm an Russie ke m kwè ke nou gen yon fòt kominote isi an Russie kominote a tap fè dè mesaj sikile sou gwoup WhatsApp ke nou menm nou genyen, yo tap di men kisa otorite ayisyen yo di an favè de nou menm oubyen men ki desizyon ki pran pou nou menm les haïtiens kap etidye isi an Russie. Donk mwen toujou ap swiv dèyè mesaj sou gwoup la, pa janm gen yon entèvansyon ki fèt bò kote pa yo pou nou menm ki an Russie. Donk vwala, mwen pa konnen si yo pale sekrètman ansanm avèk lòt moun, si dè enfòmasyon sa yo poko vin jwenn nou nou menm ki sou gwoup la, men pibliye ofisyèlman parlan poko gen yon. yon antant, yon pale de bò kote pa yo pou yo mande men kòman nou ye. Si yo fè l ofisyezman, men ofisyèlman, donk mwen pa resevwa mesaj konsa. Bon, yo fè l ofisyèlman, Jeff, piske gouvènman sot son nòt kote l di, dans un premier temps, li di etidyan an Russie yo evakye yo vè La la slovaki bon nan premye tan e pa e pa e pa la slovaki non nan premye tan yo pale de yougoslavi bon apre yo vin korije Yougoslavi mwen te wè li tou mwen te wè li tou donk se nòmalman lè ke yo di konsa etidyan ayisyen kap etidye an Russie yo yo evakye de yougoslavi donk apre sa yo te vin korije e pòs la pou yo te di se se slovaki slovaki mwen menm se sak fè mwen te di konsa sa pa yon sa pa yon yon yon yon nòt ofisyèl adresman avèk nou menm paske paske sa pa rive jwenn nou paske pa gen etidyan vre kap evakye pral lòt kote pou kisa an Russie genyen tout bagay ap foksyone nòmalman and then pa gen anyen donk se sèlman si yon moun ta sou tèritwa a pou wè vre pap gen anyen se sak fè mwen tap gade yon stati yon moun te mete li di konsa donk vwala pwofesè istwa yo pa pral vin di nou men kisak te pase nou menm nou sou tèritwa a nou wè pa gen anyen èske ou konprann sa vle di pandan setan ke ou menm yo t baw yon istwa ke men sak te konn ap pase sou tan lontan ou pranl paske ou pat la. Donk men nou menm nou sòm dan la sitiyasyon ok nou nan peyi a nou wè sa kap pase pa gen anyen pa gen anyen peyi a fonksyone nòmal 24 sou 24. Men e bon ilè vrè ke nou poko santi nou an danje Jeff men kijan nap viv devlopman sitiyasyon an eske kèlke pa nou pa enkyè? Donk nòmalman e Nan venteyinyèm syèk, pa gen moun ki t ap janm dakò pou ke yon gè ta eklate nan mond lan, men pa paske ke ou konnen ke ou grand pwisans ou ka bat lòt la, non. Paske lè ke gen gè, se defisi total, se defisi bidjetè, se son dè enfrastrikti ki ki peri, se son dè batiman ki kraze, se son dè wout ki andomaje, donk dikou. se son de moun ki blese, donk m pa kwè ke mond lan li menm tap kontan pou wè yon sitiyasyon konsa, yon katastwòf konsa. Donk nòmalman, m kwè ke pa menm si moun ki ta pi mechan nan mond lan ou pa prè pou gè. Pa gen moun ki tap renmen lagè, pwone nan mond la avèk ventenyèm syèk sa, devlopman ap fèt, yo ko konprann gen lontan nou pa tande se jan de sitiyasyon konsa. Donk e nou menm tou nou pa ta renmen viv moman sa yo tou. Donk sa vle di nou pa prè pou gè e nou pa bezwen lagè, nou menm atravè lemond nap pwone lapè tout kote. Ou konprann? Bon, an giz de konklizyon, Jeff, se kisa wap di paran ayisyen yo ki gen anpil timoun ki ap etidye an Russie e ki pa sispann enkyete, ki mesaj wap voye ba yo pa rapò a enkyetid yo? Donk vwala, Donk pa rapò a enkyetid yo, mwen kapab di tout paran yo, si ke ou te genyen ti, ti, kòman dizon, ti aktivite ou te gen pou antre ladanl eden ou te gen yon pèrèz donk wap reflechi ak pitit ou ki an Risi, si w te gen ti manje ou pou manje, pou mete devan w pou bwè ti dlo glase ou pou bwè ti ji pou l desann trè swaf, ou te enkyete, jounen jodi a lè w fin tande emisyon sa, ok, enden mwen swete ou. Vant ti manje w manje kè kal. Antre nan aktivite w fonksyone trè byen paske pa gen anyen ditou an risk ou pa gen pou pè ditou ou pa gen pou krent anyen anyen paske pa gen yon sitiyasyon an Russie pou nou menm nou pa konnen gen ni gen lagè jan ke moun ap di a gen lagè nan mond lan nou pa konnen l konsa e nou pa konnen gen yon sitiyasyon kote ke etidyan ap evakye pou y ale nan lòt peyi nou pa konnen sitiyasyon sa. tou va byen e si ke yon paran gen timoun li an wi si pale ak timoun nan e premye bagay tou lè paran rele timoun nan paran timoun nan timoun nan di paran papi pa bay tèt ou pwoblèm non pa gen anyen vre sa ke moun yo ap fè kwè sou rezo sosyal yo an ayiti se pa vre premye mo donk mwen menm mwen tap dòmi nan la sware lè ke mwen leve mwen wè 17 apèl manke de papi mwen. Manmi papi banm disèt, manmi banm kenenpòt sèt oubyen uit konsa. Alafen lèm vin pikòp telefòn nan mdi papi, papi pliz, pliz, pliz banm kèlke minit poum pale avan pale papi pliz, lap kouri pale mdi papi sa w tande an Ayiti yo se pa vre donk pa gen okenn sitiyasyon kap evolye an Risi tou va byen ou wè mwen menm map byen poulòp la map manje ti manje m map bwè ti jus m evakwe m al nan aktivite m m ale a linivèsite m al pran bèt m retounen lakay mwen donk tou va byen. epi di ok oh my God mèsi Bondye mèsi Bondye donk ou konprann donk se dan donk menm sou la rezo sosyal mwen menm ki anregistre m konna gade de bagay menm sou minyati w la etan fò w kwè gon bagay se pa vre tou va byen donk tout paran ou gen timoun ou anrisi tout bagay nòmal e si yon paran tou ta swete fè pitit ou fè etid entènasyonal anrisi ou pa bezwen chanje lide. Pa chanje lide, donk se youn nan peyi ki favorize edikasyon lakay li avèk yon pri derizwa osi avèk yon sistèm edikasyon trè trè trè trè fòt atravè lemond ke yo rekonèt nan tout peyi. Donk pa gen a sòti de la. Jeff, nan ki vil ou ye an Risi an? Je suis dans la ville d'Orel, yon vil ki apeprè de 4 èd tan de Moskou. Ok, ok, ok. Alò m t ap di, pou moun ki pa konnen w yo, Eeeeh donk ou son etidyan eeeh laba a e ou deja te nan nivo trè avanse m ta bzwen fon ti prezantasyon yon ti brèv prezantasyon pou moun kap tande w yo. Donk mèsi donk de m'avoir accordé la chance donk non pa mwen se Thelson Jeffson donk etidyan an relasyon entènasyonal an Russie donk epi pwofesè donk de la lang anglèz mwen ansenye anglè isit an Russie and then Se sa m te kapab di an gwo. Vwala. Ok. Ok. Mèsi bokou, Jeff. Se t avèk plezi. M te kontan fè ti echanj sa a ansanm avèk ou. N ap raple ou ou an Risi e ou di moun yo yo mèt rete kwayèt, tèt frèt. Pa gen danje kote nou ye a. Of course. Tou va byen. Tou va byen. Keep quiet.